Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable boter baou une nouvelle émission. Journal grand format. Bienvenue. Nous sommes le lundi 10 avril 2023. Merci pour fidélité ou attention et c'est parti. D'abord, les titres de l'actualité. Pou trafik zam lapolis ap chache pou kwèlye la 3 responsab nan legliz episkopal anpil moun rele anmwe nan kisa legliz tonbe jounen jodi a la ayiti sou sa ki gen awè ak kidnaping jij Ikenson Edumé libere kont ranson plis de detay nan devlopman jounal sila e nan paj entènasyonal la fòk nou di ke nan yon atikl ki parèt samdi 8 avril Washington Post li dekòtike sou yon seri dokiman ameriken konfidansyèl ki fuite nan kòmansman mwa sila. Sou baz sila, jounal la bay detay sou sèten pratik Larisi avèk gwoup Wagner nan plizyè peyi afriken. Yon konvwa ouvriye k ap travay nan zafè lò ak yon eskòt militè atake nan Montay nan nò Nijè, nan rejyon Agadèz, dimanch 9 avril, 5 sòlda pèdi lavi yo nan anbiskad sila epi gen 5 lòt ki blese. Yon doub atak ap fè 40 mò nan lannuit 6 pou louvri 7 avril 2023, tou pre sèy Tenga nan nò Boukina Faso, li gen awè ak reprezay apre yon tantativ moun ki tap vòlè bèt ki mal tounen nan vil. Kou a kou. Rete avèk nou n ap tounen nan kèk segond pou devlopman tit sa yo ak anpil lòt. Mèsi pou pasyans ak atansyon nou e byenvini nan devlopman jounal sila a. Direksyon santral polis jidisyè remèt yon avi de rechèch kontr 3 responsab legliz episkopal nan peyi Dayiti. Moun sa yo se. Pè Fritz Désiré Jean Mardocheville ak yon sèten de Voundla Sikumbuzu, nouvèl avanse nan kad dosye enpòtasyon zam ak minisyon nan peyi Dayiti ki enplike Egliz Episkopal nan peyi Dayiti apre fuit rapò akablan anketè dcpj yo. ki gen awè ak enplikasyon wo responsab legliz sila nan dosye sa. Lapolis jidisyè li emèt 3 avi de rechèch kont responsab legliz episkopal. Nan sans sa genyen pè Fritz Désiré Jean Mardochevil ansanm avèk Voundla Sikoumbouzou yo menm lapolis ap chèche yo. Chèf dakizasyon. ki pote kont moun sa yo se trafik zam ak minisyon, kontreband, evazyon fiskal ak abid konfyans, anrichisman ilisit, blanchiman lajan ak asosyasyon malfetè. Aprè yon ventèn jou sekestrasyon, jij Ikenson Edumé jwenn liberasyon li kont ranson. Daprè sous nou kapab fè konfyans, fanmi majistra Ikenson Edumé libere kont ranson toutfwa, Yo pa bay kantite lajan yo bay ak ravisè yo pou kapab jwenn liberasyon jij sila yo fè nou konnen tou genyen lòt manm nan fanmi an ki te kidnape avan yo jwenn liberasyon yo kont ranson. Nan dènye tan sa yo, bandi yo pa chome. Divès pèsonalite nan diferan kouch nan sosyete a viktim kidnaping kote yo asasinen. Nan anpil ka kidnaping sa yo, otorite yo gen difikilte pou kapab jwenn yon fòmil pou frennen aksyon bandi yo ki ap simen latwoublay anpe patou atravè le peyi e menm nan kapital la Pòtoprens. Jimmy Cherizier alyas Barbecue, pòt pawòl Je Nèf an Fanmi e Alye fè yon deklarasyon ki dire 5 minit nan kad festi rara ki t ap fèt nan blòk Je Nèf. e nan kad deklarasyon sila a li pwente du dwa anpil lòt gwoup rival ki yo menm pa vle antre nan lojik lapè, yon mesaj pou Belè, yon mesaj pou tout moun k ap alimante gè, pandan li menm li fè konnen li prè pou li mouri zam a la men, e yon lòt kote lidè G9 an fanmi e alye a fè konnen gwoup li a pa janm nan kidnaping, gwoup li a pa janm nan lajan sal. Ann tande Jimmy Cherizier. Pou dezyèm edisyon Gala Naval sa pase byen. Chak ane nou di moun yo menm bagay lan. Nou pa gen lajan leta nan men nou leta sa ki la se yon leta iresponsab, se yon leta kriminèl, se yon leta ki kwè nan distribiye zam a lajan nan katye popilè yo pou destabilize peyi a paske plis yo ret sou pouvwa, Se plis yap fè plis kòb. Jodi a peyi sa vin envivab se paske gon gwoup moun ki pa pot peyi sa nan kè yo ki pa renmen peyi sa. Nou menm anba Dèlma nou renmen Ayiti. Nou vle pèp ayisyen konnen nou menm nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout batay sa nap fè a son batay peyi. Sonw batay pou nou wè moun anba Dèlma pa kouri kite kay yo pou al dòmi sou plas piblik. Paske nou menm nenpòt jan li a nap ret lakay nou e nap mouri anndan lakay nou. Nou pap fè menm jan a seri de zòn Pou bandi ap vin mete nou deyò pou n ap kouri kite kay nou pou n al dòmi sou plas piblik. Nenpòt jan n ap kanpe goumen e n ap defann tèt nou. Ankò yon fwa, jodi a e fèt li e se dènye jou rara a, nou la pou jis dizè dimaten, m pa konn pou kilè nou la. N ap pran plezi nou san kanpe paske menm si w tande y ap fè pale anpil, nou menm, Nou kwè nan lapè. N ap pwofite de festival rara sa a pou nou di moun Bèlè, moun Riyèl Maya, silvouplè, ret nan wòl ou. M ba nou garanti, ret nan wòl nou, n ap wè si m pap ret nan wòl mwen. Moun ki la, moun ki gen zanmi yo sou Bèlè, gen zanmi yo nan Maya, di yo sa. Fè respè nou. Pa tire sou Dèlma 2, pa tire sou Dèlma 4, pa tire sou Dèlma 6, n ap wè si m ap janm tire sou nou. Men pa gen moun sou latè k atake m m pap ka goumen avè w. M pa konnen nan yon lòt peyi, men nan bout tè Dessalines m ka goumen a tout moun. M ka chwazi pa goumen yon moun. Paske lapè se pi bon bagay li ye. Lè gen lapè tout moun viv anpè, lè gen lapè tout moun ap fonksyone. M ta swete moun Maya, nou tounen lakay nou pou nou viv anpè. M ta swete moun Bèlè lakay nou pou nou viv anpè. Menm jan moun Dèlma 2 pa mande gran chòs, nou mande pou nou viv anpè jan en ap viv la la. Moun Dèlma 4 mande pou nou viv anpè, moun Dèlma 6 mande pou nou viv anpè. Ba Dèlma bezwen viv anpè. M ap remèsye pi gwo sponsò pwogram sa, pi gwo sponsò pwogram sa ki se Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, M manyen youn, m manyen tout. Nou se sponsò tèt nou. Nou pa mare nan pye tab okenn moun. E poutèt sa, nou di nou menm batay pa nou an se yon batay anti-kidnaping. Jenèf pa pafè. Nou vle lemonnantye konn sa gen yon pakèt bagay ki fèt nan Jenèf. Nou konnen yo. Nou aksepte yo. Nou okouran. N ap goumen ojoulejou pou n chanje yo. Li pa fasil. Manman an gen nèf pitit, nèf tanperaman diferan. Men, nou fè yon jan pou nou viv ansanm. Pandansetan, peyi a wè l, lemonnantye wè l. Konbyen moun nan katye jenèf yo m ta renmen gen yon fanm ki la ki di yon fwa ou fè kadejak sou ou nan katye sa la konbyen medam dèlma 2 k sibi kadejak pandan rèy pa nou an la nou mèt reponn mwen si gon moun la k sibi kadejak fèm konnen pa gen sa yo e sa valab pou tout zòn jenèf yo m ta renmen yon fwa nan zòn jenèf yo nou te wè yon moun yo te kidnape yo te vin sere la èske n janm wèm kidnape yon moun mwen sere la nou pap janm wè sa menm. Nou pap janm gen pou nou wè sa menm tou otan m vivan pou nou kidnape moun pou nap sere lakay nou. Nou pa beswen okenn lajan sal. Yap di pa gen lajan sal wi gen lajan sal. Lò dekapitalize yon ekip ti dyaspora malere malerèz ki fè 20 an 30 an avan yo resi ekonomize 100 mil 200 mil dola lè yo antre vin wè fanmi yo kidnape yo ou pran 50 mil ou pran 100 mil ou pran 200 mil menm lè moun sa yo fè 20 an 30 an etazini ankò yo pap janm ka posede yon kòb konsa. Lò pran seri de ti pwofesè, medsen. Jounalis, moun ap kidnape tout kalite moun, nou destabilize peyi a. Men nou gen mèt. Nou gen mèt. Rosmila Petit Frè silvouplè bay Baden nou yon chans. Andre Michel, ba nou chans. Pè Esperans silvouplè kite nou an repo. Don Kato, kite nou an repo. Nou destabilize peyi a twòp jodi a, peyi a bezwen lapè. Ou èske wè jan yon pèp anvi viv? Pèp lan anvi viv. Nou anvi pran plezi nou. Nou anvi enjoy nou. Nou anvi al travay. Nou anvi gen lopital. Nou anvi gen sant sante. Jodi a se sa nou bezwen moun ba delma randevou lot ane jodi a se denye jou a enjoy nou epi silvouplè mesye ki gen zam lan men yo tout moun konnen nou gen zam nou pa janm kache zam nou e nou toujou repetel zam pa nou yo pa la poun fè kidnaping zam pa nou yo la pou nou defann tèt nou kont moun ki panse yo ka fè nou enjistis ak abi silvouplè mesye ki gen zam yo evite pou bouch mwen pa long on nèg ki te gon entansyon depi wè w sou twop ou wè fi a tap manyen tete w men se kob biyè a li tap pran nan men w. Li pa gen randevou avans silvouplè pa manyenl pou evite zen silvouplè evite zen avèm paskem pap pran kadejak nan zòn nan pap pran move zak. Belekou cheri belekou lakay mwen belekou lakay mwen belekou lakay mwen belekou belekou se ba delma pwolonje menm jan a tout zòn jenèf yo wi men belekou lakay mwen menm jan a ri senmaten lakay mwen tout zòn jenèf yo lakay mwen menm gen kote Mwen reprann mwen, e konsa l ye. Ankò yon fwa, moun Ba Dèlma, mèsi anpil. Men menm dabitid m pa di moun m renmen nou, paske pou m renmen w fò w fè sa k dwat. M renmen tout moun ki la nèt, men nan limit ke w rete nan limit ou. Depi w ap fè sa k bon, m renmen w. Depi yon moun ap fè sa ki bon la, m renmen w. Te gen okenn moun panse m bezwen w renmen m, pandansetan w ap siveyi m lè w pral antre nan koridò ou pral kase kay moun nan. M pa bezwen okenn moun renmen m pandansetan yon nèg ap veye m lè w pral fè kadejak sou moun. Depi nou fè sa, nou konn sa l ye deja. Lemondantye, m renmen nou anpil. Ariel Henry! Pé ou nan men w, w ap souse André Michel kontinye souse, men jou va jou vyen, fòs revolisyonè Jenèv an vanmi an ale manyen manyen. Yon lòt dosye ki konsène gang, yon gwo chèf de gang ki rele tèt li Kokorat San Ras nan nivo departeman Latibonit ki li menm an konfli avèk lòt fanmi pote detay sou lanmò ki te fèt sou yon sèten de Penpo ki li menm ap jwe tanbou nan yon bann rara. Te gen yon premye deklarasyon ki te fèt, yon iltimatòm pou te mande mesye sa yo pou al jwe pou yo. E malgre mesye sa yo te al jwe, Penpo a vin pèdi lavi l nan yon fiziyad ki te fèt ansanm avèk yon sèten de Bagèt, chèf bann rara sila a epi tou mizisyen. Men jounen jodi a, chèf kokorat san ras la retounen pou kapab bay detay e poukisa yo touye Penpo, yo ale ak tèt sitwayen sila. Frè kòm ou vin sou dosye sa avèm Mwen jis ape sikou kòman bagay yo ye menn. A se kou prete kou remèt. Fè men sa t gen. Misye li menm son motherfucker misye. Patnè w tande w le penpou a menn ki moun an menn. Nou te nan prizon, pandan nou te nan prizon, nou gen yon frè nou k ap fè tout demach pou nou, se vre frè nou an se yon bandi l te ye, men si se lapolis ki ta mennen gran enfòmasyon yo tire nèg la oubyen m pa konnen, sa e djòb lapolis, men lè w konpòz trèt ou, ou la nèg la w ap manje w ap bwè, e w kontwole kote nèg la dòmi, epi w rele lapolis pou fè vin fizye nèg la anndan yon kay, ban m di w menm lè frè m lan te gen nenpòt defo, e pa frè m li ye menn. Bagay gran frèm soti nan menm vant menm trip a nèg la menn wè sa m di ou menm papa sa fèm mal mwen fòk etan konnen nenpòt aprè konbyen tan wap mouri tou ou menm mwen menm menm jan an mwen menm gen jou m pou m mouri ok men sat gen misye fin fè aksyon sa mwen m te rate tire misye men nan lè mal tire misye a m rate misye e misye wè se mwen t rate l wè sa m di w la frè eske yon nèg ou manke tire E li konnen menm a pwòp tèt pa l se li te batèn sou fwon w. E w manke di l. Nèg sa ap janm zanmi w? Enben men sa k genyen. Misye ap bat pou l kole mouda l avè m. Misye CPD rele m nan telefòn. Misye gen yon frè l yo rele Ton 1 avè yon ti neve l. Alhamdoulilah. Men ti neve l la pa konn anyen. Ti neve l lan ti neve yo rele Dega. Misye ap voye mande m kòb. Manti. Tout sa yo rabne, misye ap rabne m. An tèm pou l wè kòman l te ka jwenn sous mwen. Ale di m, mwen menm pou l voye m ale tou. Wè sa m di w? Misye fè yonn nan ti mesye l yo rele m nan minwi. O pi ka m pran lari demen. Ase ap gen anpil lapolis nan lari a. Mwen m poze kesyon a tèt mwen, m di kilè misye te renmen m konsa? Yon nèg ki konnen li tiye, fè tiye frè m, yon nèg menase tiye. Apre misye vou, Voye tonwen an kotem plizyè fwa. Esam diw. Apre misye voye dim konsa. Ève yon gran chèf rele ève lestè. Ni li menm ni tonwen yo voye dim ève ofri yon anvlòp pou yo ka bay nou. Yo refize Ève a bay anvlòp li a, men Ève pa rive sou yo non. Ève voye yon nan chèf ki sot Pòtoprens yo rive sou yo, oo, y ap bay yon anvlòp konbyen kòb, e èske yo ka bay kontwòl lan? Misye di mwen menm, nèg sa yo pa la alatè, nèg sa yo depi ou gentan pran misyon sou yo, y ap gen kontwòl, y ap koupe tèt ou, e manti, tout se fim. Sa m di w la, Ebyen son bagay konsa l ye baz. Bon gon chajè zam te gen pèdi, penpo voye chajè zam lan ban mwen pa fekyèl ou konn fekyèl li voye zam lan chajè zam lan ban mwen pa fekyèl tout sa e fim kap jwe frè apre misye vin son dosye avèm misye di bòpèl bòpèl papa madanm li ap imilyel nan moman misye plen lajan misye ap imilyel men bann rive souli li pa ka Pak la rive sou li la granmoun li pa konn sa pou l fè misye di depi misye met pye ayiti la granmoun l ap fè m leve misye wè sa m di w la m di pa gen pwoblèm tout sa nèg la di m m di pa gen pwoblèm wè sa m di w tout sa nèg la di m m di misye pa gen pwoblèm ebyen konsa bagay la vin pase konsa la men son kou prete kou remèt li ye frè m apre lè misye met ton an telefòn depi bakòp la pase hip ton an gentan rele m meyè bakòp la pase Sa m di w. Men mwen m pa janm kwè nan antèn nèg sa yo. Yo toujou ap ban m antèn m pa kwè ladan yo paske yon nèg m manke touye deja. M pa kwè nan nèg sa yo apa. Se sa m di w. Gen moun ki pa konnen, k ap radote. Men yo pa ka konn poukisa, kòman sa pase, kòman sa pa pase. Sa ka rive gen moun ki pran bal mawon. Se pa konsa pou bagay la te fèt. Se sa m di w. Tankou Tibagèt te pran bal mawon. Tankou se touye nou t al touye Tibagèt monchè. Nou t ap vin ak tèt Tibagèt monchè. E sa anpil moun pa konprann wi papa. Men lè nèg yo te ba nou kou pa nou an, fanmi misye pat radote pat radote non. Yo te konnen misye t ba nou kou a, yo tout lè yo wè nou se pale yo tap pale avè nou, kisa nou gen a misye, se fanmi nou ye, se yon bagay fin pase, an, yon bagay fin pase, touye yon fò ki yon bagay ki fin pase a? Ebyen granmoun, revanj li ye baz. Ayy nou te gentan konnen lè nou fin fèl kisa t ka gen dèyè, nou menm nou prè pou nou pran tout sa t gen dèyè yo nèt. Non prè granmoun, gason pa konn lach. Depi w gason w lach ou pa gen sese di. Non prè pou n pran tout sa k ap vin yo nèt apre lanmò a, nèg yo. A se revanj li ye menn. Wè sa m di w? E konsa bagay la ye. Yon fwa tonton an ap vin di m l ap mete, l ap kouche pou lè bakòp Pòtoprens ap pase pou ban m antèn frè men pou a pou m kraze bakòp la. Misye konn rele m di men bakòp la ap pase. M di pè solda pa okipe misye. Nèg sa yo piga nou kwè nan enfòmasyon nèg sa yo. Ay nèg sa yo se pyèj yo ye. Plizyè fwa nèg ap banm kontwòl sou Ève. M di pa kwè nan antèn sa yo. Gen dwa nèg la nan pale a Ève. Epi nèg la gen moun ap bat pou al pran nan anbiskad. Pa okipe nèg la. Sa sa m di w. Yeah. Nou prale nan departeman Sidèst kote responsab yo nan lopital Sen Michèl nan Jakmèl ap prepare yo pou kapab lanse vandredi kap vini la a yon kanpay vaksinasyon sou 10 komin nan departeman an Sidès lan pandan 10 jou. Ministè sante piblik ak popilasyon pran inisyativ sila a nan sousi pou kapab fasilite plis moun vaksinen kont Kovid 19 ak vaksen ti bebe ki fèt kont difteri, woujòl, tetanòs pou n site sa yo sèlman, direktè depatmantal sante piblik nan Sidès lan doktè Newton Jeudy pandan rankont sila ak laprès fè konnen se OPS ki finanse kanpay sila ak anviwon 48 mil dola ameriken. Eksplikasyon. Dènyè a, ministè sante piblik. a te òganize des activités de vaccination supplémentaire, sèdi ke sou fòm de kanpay de vaksinasyon, li te fè l nan 5 depatman. 5 depatman ki te gen nò, nò dès, pa latibonit non, le sid, lè nip, epi le sant. Aktivite sa, li te fèt sou... sou 2 tip de vaksen, dizon se te vaksen covid epi vaksen de woutin yo. Sa se te lane dènyè. Men ane sa, ministè a vle pouswiv avèk aktivite sa, pwiske l te bay rezilta. Li vle pouswiv avèk aktivite sa lan 3 lòt depateman, nan 4 lòt depateman. Dizon ki se lwès. a Latibonit, le Nòdwès epi le Sidès. Jodi a a o nivo a de la Direksyon Sanitè di Sidès a paske jisteman e trè pwochènman dizon vandredi a nou gen pou n fè lansman aktivite de kanpay sa a a nou rankontre avèk e manm laprès yo a pou nou kapab enfòme popilasyon an sou aktivite sa ki gen pou fèt la. Jodi a, nan kesyon vaksen pou lite kont maladi kovid, nou peyi a vaksine sèlman 3 pwen 3 pousan moun nan popilasyon. E se 2 pousan sèlman ki arive konplètman vaksine. De menm ke pou vaksen de woutin nan o nivo peyi a li a petèt a 62 pousan. Donk gon pakèt zòn nan peyi a ki pa gen yon kouvèti vaksinal nou ta ka di apwopriye oubyen ki vrèman pwoteje popilasyon an. Nan nivo depatman Sidès, kesyon an ti pe pi ba toujou, kote kouvèti vaksinal nou de vaksen de woutin yo li trè ba. Answit dezyèman, pou kesyon vaksen kovid la, nou vrèman vrèman ba. Pa gen moun ki vaksine nan kesyon covid la. Men etan done ke vaksen covid la li pwoteje nou, li pwoteje popilasyon an, sitou moun ki gen pwoblèm morbidite yo, li pwoteje yo kont vye maladi, ou byen kont pou evite ke moun sou malad pi grav lè yo si yo ta gen covid, paske covid la toujou. Donk nou. angaje nou pou nou fè o nivo di depateman nou angaje nou pou nou fè ke vaksen sa gen plis moun ki pran se tak fè avèk ministè a nou angaje nou pou nou kapab a fè vaksinasyon sa ou konpwen pou moun yo kapab fè kan aktivite de kanpay sa donk spesifikman ki sa nou vize nou vize pou nou vaksine a tout moun ki gen 18 an e plis nan kesyon vaksen covid. A dezyèmman, nan vaksen de woutin nan. Vaksen de woutin nan se vaksen tout ti moun pran e pou pwoteje yo kont maladi a ke nou konnen yo ki se tibèkiloz, ki se a polyo, ki se. nemoni, donk tout maladi sa yo, nemoni ou nou te di lòt wi? Difteri, tetanos, kokoch. Donk tout sa yo, se de maladi ke timoun nan si l pa pran vaksen, li kapab atrape yo. Donk nou vle pwoteje timoun yo. Donk, n ap vaksine tout timoun de 0 a 11 mwa avèk vaksen sa yo. N ap vaksinen tou 30 pousan nan timoun nan dènye kowòt la. Dènye kowòt la se timoun ki te fèt nan ane 2022. Se timoun ki te fèt apati de oktòb jiska m ta ka di kounye la a. Nou vle vaksinen 30 pousan nan yo. E pi, an twazyèm lye, nou gen pou n vaksinen, kòm mwen te di avan, tout granmoun, tout moun ki gen 18 an e plis, pou nou kapab pwoteje yo kont vaksen kovid. Se yon aktivite ki fè anpil sans dan la mezi ou nou konnen jiska prezan e de tan zan tan genyen de flanbe a don seri de maladi ke nou te kwè a ke nou te kontwole men malerezman a chak fwa ou konpon nou toujou e gen flanbe maladi sa telke difteri nou toujou genyen yo telke polio Aah nemoni yo, timoun yo toujou ap atrape bagay sa yo. E si yo te pran vaksen yo pa tap gen. Donk, nap mete aksan sou vaksen de woutin sa yo. Answit, kòm mwen di nou vaksen covid la, li enpòtan. Vaksen covid la li enpòtan paske, paske de tan a wot, nou wè gen de grip ki parèt nan kominote a, gen de bagay ki parèt nan kominote a, e m wè moun yo pa tèlman. Pa tèlman vin lopital pou sa, yo pa fè tès, donk yo kite bagay lè konsa, e nou jwenn nan lopital yo de moun k ap mouri avèk difikilte respiratwa, pwoblèm respiratwa. Donk nou panse ke li enpòtan pou moun yo pwoteje tèt yo pou evite ke oka ou se kovid yo ta genyen, sitou moun ki gen pwoblèm. a komorbidite yo, ki gen pwoblèm kè, ki gen pwoblèm tansyon, ki gen pwoblèm sik, a pou pwoteje moun sa yo a kont kesyon sa yo. Donk, a direksyon depatmantal la li totalman angaje e nan aktivite sa a k ap dewoule sou dijou, l ap dewoule sou dijou sou tout komin nan depatman an. Sou tou le 10 komin nan depatman, gen de zòn li pran plizyè, yo sible de komin, men o nivo di departeman di Sidès, se tout komin yo n ap pran, puiske pa gen ankenn komin ta ka di ki genyen yon kouvèti vaksinal ki ase, ki bay sekirite vre. Donk n ap fè l nan tout komin nan depatman an. Answit lòt bagay nap di se ke gen tout yon mekanism nou pwal mete sou pye ou konprann pou nou kapab reyisi kanpay la. Kanpay la ap debite vandredi 14, lap dire 10 jou. Nou pa fin sur nan moman nap pale la e avèk presyon tan ke nou kapab kòmanse l le 14 la nan tout komin nan depatman an men nan komin ki pi pre yo nap kòmanse l le 14. Epi ofiramezi n ap avanse avèk lòt komin yo, ou konprann, pou nou kapab boukle 10 jou, ou konprann, sou kanpay la. Donk, nou espere ke laprès ap avèk nou nan sa a, piske se yon aktivite kominotè a k ap pwoteje, k ap pwoteje popilasyon an, k ap pwoteje moun ki vilnerab yo. Nou gen gwo espwa. Ak tout fanmi laprès la ap la avèk nou pandan tout tan kanpay la e ke nou espere grandman ke n ap reyisi nan kanpay la gras a patisipasyon e kontribisyon laprès la. Vwala ou sot tande Doktè Newton Jeudy ki t ap pale nan mikwo kolaboratè nou. Mackenson Léger depi Jakmèl. Jis avan nou travèse nan paj entènasyonal la dosye ki konsène peyi Dayiti genyen 2 kondisyon yo enpoze ak benefisyè pwogram Humanitarian Parole ki mete sou pye pa prezidan ameriken an Joe Biden swit ak pwogram viza imanitè ki mete an plas pa administrasyon Joe Biden kap pèmèt Antre nan peyi sila yon manyè legal migran ayisyen Kiba, Venezyela ak Nikaragwa, 2 kondisyon mete sou tab la. Poukòlye la, gouvènman ameriken an pibliye jounen lendi an atravè jounal ofisyèl peyi a enplemantasyon pwogram ki rele Humanitarian Parole Se yon rejwisans total pou Ayiti, Venezyela, Nikaragwa ak Kiba, 4 peyi benefisyè pwogram sila. Akote kritè elijibilite, pa bò kote Departeman Sekirite Enteryè Lèzetazini gen lòt egzijans yo mete sou tab la pou kwè li la. Daprè dokiman ofisyèl ki pibliye an, Benefisyaryo dwe swiv tout egzijans ki aplike oubyen detèmine pa Medsen Chèf Departeman Sekirite Enteryè, DHS, an konsiltasyon avèk Sant Rechèch ak Prevansyon Maladi, CDC, nan sa ki konsène sante ak vwayaj. Obligasyon yo genyen ladan yo egzijans vaksinasyon, tès pou maladi tankou kovid 19, polyo, woujòl, answit kondisyon vwayaj, dokiman sa presize. ke si aplikasyon an li apwouve benefisyè la ap resevwa yon otorizasyon dantre nan peyi Etazini sa ki jeneralman valab pou 90 jou. Byenvni nan paj entènasyonal, gran jounal sila, 5 moun mouri ak 6 lòt blese nan yon fiziyad ki fèt lendi maten nan yon sant vil amerikèn nan. Louisville, Dapre medya ameriken yo, fiziyad sila fèt maten jedi a nan yon imèb nan santrevil sila. Dapre sèten medya loko ak syèj yon bank, lapolis sinyale sou plas 5 mò e li eksplike tou genyen 6 blese ki transfere nan lopital nan rejyon an. Toutfwa, pa gen twòp detay ki bay sou kòz fiziyad sila. Gouvènè Kentucky a, Andy Beshear, li menm anonse sou medya sosyo ke li rann ni sou plas e majistra vil la, Eric Greenberg, li menm mande ak sitwayen yo pou kapab rete aleka zòn sila a. Batiman sa a ki sitye akote Slugger Field sou tèren bizbòl ekip lokal Louisville lan, youn nan zòn ki pi frekante nan vil ki sitye nan fwontyè avèk Kentucky avèk Indiana a, kote genyen anviwon 63 mil pèsòn ki ap viv daprè medya lokal yo. Toujou sa ki konsène peyi Etazini nan yon atikl ki parèt samdi 8 avril, Washington Post dekòtike yon seri dokiman ameriken konfidansyèl ki fwite nan kòmansman mwa sila. Sou baz sa, jounal la li menm bay detay sèten pratik Larisi tankou gwoup Wagner nan plizyè peyi afriken aprè Fuit dokiman sekrè defans ki revele pa New York Times, Lèzetazini deklare li ap evalye risk pou sekirite nasyonal. Dokiman sila yo fè konnen yon pati koulis espyonaj ameriken nan tan de gè nan peyi Ikrèn. Li demontre tou fòmèlman ke sèvis ransènyeman ameriken yo enfiltre lame ris jisko kòmandman militè Kote objektif lan se te pou kapab manipile opinyon yo notaman nan peyi oubyen nan kontinan Afrik lan. Daprè Washington Post ki li menm konsilte yon pati nan dokiman konfidansyèl sila yo, sèvis ameriken te gen konesans pwojè entèn gru, Direksyon Jeneral Ransènyeman Leta Majò Fòs Ame Ris, notaman preparasyon yon kanpay pwopagand nan plizyè peyi Afriken, Li te desnine pou kapab diskredite Lèzetazini ak Lafrans epi tou oryante opinyon piblik lan kont dirijan sila yo ki ap soutni lagè nan peyi Ikrèn, dapre yon rapò sèvis ameriken konsilte pa Washington Post. Objektif ransèyneman militè ris lan se te tou pou kapab pwopaje nan medya afriken yo resi favorab ak Ikrèn epi tou prezidan li Volodymyr Zelensky. Yon detou nan Pakistan avan nou ale nan lòt peyi omwen 4 pèsòn yo menm pèdi lavi yo, 15 lòt blese jounen lendi a nan yon atanta ki vize yon veyikil polis nan sidwès Pakistan. Se sa nou kapab li nan yon dokiman lapolis lokal mete deyò. Eksplozyon sila a fèt nan yon mache ki frekante. nan zòn Quetta, kapital pwovens Baluchistan an, kote gwoup separatis lokal yo ak mouvman islamis ame yo ap mennen regilyèman atak ki sible lame oubyen lapolis. Yon adolesan palestinyen jwenn lanmò li jounen lendi 10 avril la Nan kad yon operasyon militè Izrayelyen nan Sijòdani okipe nouvèl etap nan eskalad vyolans nan rejyon sila nan dènye jou sa yo. Lame Izrayelyèn nan fè konnen nan yon brèf kominike ke fòs sekirite ap mennen operasyon nan Aqaba Jaber, yon kan refijye ki tou pre Jeriko. Ministè Palestinyen anonse pita lamò Mohamed Fayez Balan, 15 lane, ki mouri pa Bal reyèl gwoup okipasyon an aprè li fin touche nan tèt ak pwatrin ni daprè kominike sila. Operasyon sa vini yon jou aprè fineray 2 jèn Izrayelyen asasine vandredi nan atak palestinyèn nan zòn Jeriko. Tansyon sekiritè la monte yon lòt fwa depi iripsyon brital mèkredi fòs ame Izrayelyen nan moske Al-Aqsa, Jerizalèm, twazyèm lye sen. Islam ki te sisite yon seri kondanasyon entènasyonal, atanta mètriye, tir rokèt an pwovnans Gaza, Liban ak Lasiri ki trennen dèyè li anpil reprezay Izrayelyèn, tèni anbyans ki genyen pou kwè li la nan kad selebrasyon Pak Juiv, Pak Kretyèn ak Ramadan. N ap travèse an Afrik pou kwè li la yon konvwa moun ki pral travay nan lò eskòte pa militè sibi yon atak ame nan. Montay Nò Nijè, nan rejyon Agadèz, se dimanch 9 avril lan, 5 sòlda mouri sou plas nan anbiskad sila epi 5 lòt sòti blese. Atak sila fèt nan montay Ayir, se bandi ki gen gwo zam nan men yo ki vize yon konvwa. Moun ki pral travay nan sit lò nan Chibakatèn nan direksyon vil minyè Arlit eskòte pa militè. Yon jounal lokal fè konnen ke asayan yo enfiltre konvwa sila kote yo te moute yon machin epi tou destabilize gwoup ki ta pral travay yo. Pandan y ap rapousib asayan yo, sòlda yo menm tou tonbe nan yon anbiskad mesye sa yo te tann. 5 militè mouri sou plas epi genyen plizyè lòt ki blese. ki rann yo nan lopital poko gen twòp enfòmasyon sou sila yo ki ale nan lopital. Anfen, doub atak ki fè 40 mò nan lannwit 6 pou louvri 7 avril 2023 tou pre Seitenga nan nò Boukinafaso, li gen a wè ak reprezay yon tantativ Nèg ki pral vòlè bèt ki mal tounen nan vilaj Kourakou nan Burkina Faso, Sikonstans atak vilaj Kourakou ak Tondobi pèsòn moun poko konnen yo poko ale la nan lannuit 6 pou louvri 7 avril 2023 2 lokalite nan komin Seitenga nan rejyon Sayèl nan nò peyi sila sibi aso plizyè òm ame. Nan yon kominike ki parèt nan dat 8 avril gouvènè Rejyon Sahel la bay bilan 44 viktim atak sila a. Li vini an reprezay ak yon tantativ moun ki pral vòlè bèt ki mal tounen. 48 è avan, genyen 2 nèg ame ki yo menm tante vòlè bèt nan vilaj Kourakou, men yo ta pral jwenn rezistans fas ak popilasyon an e yo menm ki replike ki touye 2 nèg sa yo.